Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre la kayou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Deja trè bòn semèn an notre konpani paske ben semèn nan pral kòmanse tou swit. Epi nap swete w pou pase yon bon moman sou RL Prod. Avan mwen kòmanse emisyon sila a, m ta anvi bay yon repons ak yon bon zanmi m. M ta anvi fè yon ti pale avèk li. Zanmi sa a se yon zanmi m renmen anpil. E yè li voye yon mesaj ban mwen sou WhatsApp. Se, m ta kapab di yon sòt degzòtasyon. Ou konn sa sa vle di egzòtasyon? Sa vle di lè w di yon moun, m vle ke w fè tèl bagay. Men si se te yon konsèy li tap di a, m tap swete w fè tèl bagay pito wi. Donk m santi ke, kelke pa, il sè totalman vèse nan yon pèsonalite ki trè kritik. Anpil moun kritike. Se Michel Martelly. E, m pa vle pèdi zanmi an. Eske n konprann? M vle tou senpleman fè l plezi. M ta anvi di l ke m pap kritike Martelly ankò pou li. Tande? Donk, paske, dans sa lojik on a kòm lenpresyon ke. Li mete m kòm yon moun ki pa vle wè Martelly, au point de me dire, Èske w gen yon moun k ap enfliyanse w pou fè sa w ap fè a la? Epi, lè m ap pale de Aristide, li di ke mwen di yo di Aristide se papa chimè. Men, m ta ka di tout moun, mande tèt yo ke, Èske m janm fè yon emisyon pou m ap pale de prezidan m pa bay tout nèg bwa? Eske m janm pale byen de Jean Bertrand Aristide? Eske m janm pale byen de Jovenel Moïse? Eske m janm pale byen de Jocelerme Privert? Eske m janm pale byen de Michel Martelly? Antouka, mon ami, mon frère, je te fais plaisir, m pap janm kritike Martelly ankò. Pèp Ayisyen, degaje nou, fè sa nou vle, kontinye soufri jiskaske nou mouri. Mwen menm, m ap kwaze bra m, m ap gade. Men sèl bagay m ap di. Eeh Ariel mache chaw kale kow Michel Martelly kale kow 2022 je sais pas si eleksyon ap fèt nan dat sila 2023 tounen nan eleksyon si pèp la vle poul votew pou prezidan ankò tout nèg ki nan politik yo mesye kale kò nou nèg nan sektè prive yo pouse cha kominote entènasyonal la kontinye peze sou akseleratè lan pou peyi a vin pi mal na degaje nou bandi yo kounya izo. Ti lapli, Babekyou, eeh, Krisla, Lanmò san jou, Kòlèg, Nèg je nèf yo, Rès nèg yo, Chen an, Kale kò nou tande mesye. Pouse bourik nou, Lè n vle kanpe, na kanpe. Se parti pour une nouvelle emisyon. E fò m di nou ke genyen 6 manm gang prezime gwoup ki baze nan Kanaran ak Jerizalèm lapolis mete men sou yo. Sis prezime gang, gwoup ki dirije pa yon sèten de Jeff, ki baze nan Kanaran ak Jerizalèm, lapolis fè yon kout filè sou moun sa yo nan kad yon operasyon, se te donk jedi 19 me 2022 an, nan mache Sab la. Endividi sa yo, yo jwenn yo nan yon depo tòl, yo te gen nan men yo 13 boul sibstans ki sanble ak mayiwana, daprè lapolis ki pibliye non yo. Moun sa yo tou te gen nan men yo tabak. Li fèt le 16 setyèm mwa 1990. Ashilman Kembi, li fèt le 3 dizyèm mwa 1989. Epi genyen Louis Marc Sandy ki fèt le 4 katriyèm mwa 1989. Yon lòt kote, nan kad menm jounen sila nan mache Seradòt, Obed Ismar jwenn arestasyon l pou menas de mò, daprè sa lapolis fè konnen. Tout moun sa yo fèmen nan gadavi an atandan swit jidisyè yo. Yon lòt endividi jwenn arestasyon li nan Titanyen. Kès ki se pase? 2 polisye ki yo menm kantone nan sou komisarya Titanyen an entèpele yon sèten de Evens Joseph abò yon kamyonèt pou detansyon ilegal zam a fe. E se sa yo fè konnen gen yon pistolè mak Ruger kalibre 9 milimèt. li pote sikatris nan nivo do li, se sa lapolis fè konnen ki soulinye daprè yon konsta legal ki fèt sou plas pa bò kote yon jij nan jiridiksyon Kabarè. Genyen yon evenman m deside retounen sou li. M deside retounen sou evenman sa a pou kapab ba nou kèk detay. E pou voye yon mesaj bay bandi yo pou di yo ke, ekoute, Genyen pa depi nou franchi yo, ebyen m ta kapab di sa ap gen de konsekans. Tou natirèlman kòm sa. Genyen sitwayen mwen te fè emisyon sou li yè lan, le tip repondan o non de Federal. Federal arete e pi kestyone pa le komisè Jean Ernst Muscadin. Federal te nan yon lopital. Yo vin pran Federal Lopital la, y ap transfere li nan yon lòt lopital pou kapab al pran swen. Kè s ki sè pase par la suit? Federal mouri wi. Federal mouri paske depi yè aprè midi, on ma anvwaye la video kote misye pase de la vi o trepa. E l pat kapab reziste paske nou wè nan premye video a kote l di ke gòy li sèch, li pa jwenn krache pou l vale. Donk, m panse ke la se te on mò ki t ap pale. Depi lè sa m di misye pral mouri e pwi kan la pèsòn ma anvwaye la video sètifyan la mò de federal m di a ok paske m te gentan wè misye son moun ki pap chape lè w ap gade federal ou wè son jèn gason men premye bagay pou n di tèt nou mesye lè n nou nan aktivite sida aparaman nou pa ka viv plis ke 30 40 Bon, m pa konnen si gen nèg ki rive 50 an paske m wè kanal Divan an te fè laj nan domèn nan. Men, jan m di nou an gen bagay depi w fè l, l ap gen repèkisyon sou ou. E l pap janm pozitif. Nou ap remonte nan dat 7 desanm 2021. Men sa k te pase nan Matisan, sitou nan komisarya a. Madam, mesye, nan moman nap pale a la, mwen menm kòm jounalist, mwen nan ti pòs la la. Mwen gen yon bann nèg ansanm avè m la. Nèg yo pran ti pòs la, kidonk ann gade byen, nèg yo gen inifòm lapolis sou yo, nèg yo pran ti pòs la, kidonk pa gen moun ki kapab. Pa gen moun, pa gen polisye ki kapab mete pye l atè. E fòk nou di, e fòk nou di madam, mesye, mwen menm la kòm jounalis, bagay yo pa osi fasil pou mwen, kidonk nou vrèman riske la, nou riske pou n kòm jounalis, paske otomatikman la. la polis ta debake otomatikman la nèg yo ta debake la enben mwen menm kòm jounalis mwen deja pase pami la foul paske otomatikman la polis rive la yo pap konnen sim son jounalis paske se bal nèg yo ap pete kidonk la madam mesye ann gade bagay yo la nou kapab tande son yo la kidonk kidonk. Atasyon bon sa di sou djoub amerika. Tout sa ki te nan ti pòs sa la. Ann gade la a. Men nou, se nou k lapolis kounye a, pa gen lapolis pou nou. Men kijan bagay yo ye nan Matisan madam mesye. Men kouman n genbe nan Matisan, m tande ti pòs, ti pòs. Sa ye nou k ap dirije isi a kounye a. Men madam mesye, n ap fon ti avanse. N ap retounen, n ap retounen anlè ankò. Paske pandan m te anlè a, epi. Men bagay n ap fè pou yo la, gade. N ap boule. Ey, vire fè sa. Sa ap pran bal. Men n kòmanse met dife pou yo, men nou. Sa ap pran bal. Madam mesye la ann gade byen la jeneratris ki nan komisarya matisan la kap boule map monte nan ti pos la la map monte anlè nèt anlè nèt map monte m pral pèmèt nou gade kijan bagay yo ye nou mete pye nou atè Nou pral pèmèt moun yo viv bagay yo, an nou gade kijan bagay ye menm. La mwen andan ti pòs la, andan sou komisarya Matisan. E fòk mwen di travay sa map fè la, se yon travay ki riske. A nenpòt lè, e m kapab di blende a parèt, ebyen blende a. Ka tout fanm mwen menm pami nèg ki anvayi ti pòs la kidonk yo ka konsidere n tou kòm kòm bandi tou n ap fon ti desann n ap fon ti desann RL prod mete pye l atè n ap fon ti desann n ap avanse nèg yo ap fè tantativ depi talè a pou yo wè. Kòman yo kapab ouvè yon pòt, e fòk nou di pòt sa li menm se yon pòt ki blende, yo tire sou li, li pa ran, li pa, tout sa yo ti, yo tire nan serur la pou yo wè kòman yo te kapab pèse serur la, men malerezman nou poko janm ka rive pèse serur la. Ki donk nou pa ka pote boure menm. Nou pa ka kouri. Madam, mesye, men ki jan figi Matisan ye. Kèlke zè apre Izo li menm li fin bak. Kèlke zè sèlman apre Izo fin pale. Nap avanse. Nou mete pye n atè. Nap avanse la. Men, madam mesye an gade. Men kijan bagay yo ye la. Bagay yo pa fasil non. Men nou menm kòm jounalis Reporter RL Prod nou mete pye n ate pou yon nouvèl emisyon. Men madam mesye n ap fè yon ti vye toune kidonk nou kapab gade la bagay yo andomaje e ap retounen ap retounen desann ap retounen desann. E donk, m ap retounen desann ankò. E donk la, e konsa. Bon, madam, mesye, la. Nou toujou devan sou komisarya matisan. Nèg yo nèg yo monte yon drapo la. Ann gade byen sa se drapo ameriken an ki anlè a la a. Men nou ta renmen konnen pou ki rezon nèg yo chwazi monte drapo ameriken sou m kapab di sou tèt ti ko e e e sou komisarya. Alò. Mesye, pou ki rezon nou met drapo sa anlè a la a? Pa gon nèg ki ka pale, di n pou ki rezon nou met drapo anlè a? Pou ki rezon nou met drapo sa anlè a, drapo ameriken an? Sa k fè n mete l, paske gade, nou gen yon bann leta sousou, yon bann leta pèpè, leta visye, chimè a chimè ap goumen, yo vin la ba n cha pou vin fè kaka e nou pou, te wè la, e sa, e cha si k se goud li ye, gade pou wè, an ameriken li la, ameriken, n ap boule lajan, menm leta nou k ap fè, k ap peye yo wi. Depi yo vle vin bat sekirite nap peye yo ti cha kaka sa gade wè yo nap ba yo kob pou yo manje yo tou grangou nan cha la bann visye nèg sek sek gade boule yap boule tout fre pa gen anyen chimè kaka k nan cha chimè ti bra yo vin vòlè. Ou swiv evenman sa pandan 9 minit. Ou wè nèg yo antre nan komisarya a. Nèg yo pran komisarya an otaj. Yo. pote ale tou sa ki te gen nan komisarya a, epi yo monte yon drapo. Men eske nou konnen, tip sa a ki mouri an, ki se federal, se misye te fè pati youn nan nèg ki avèk chemiz, alò inifòm lapolis sou li. Apre sa lòt tip lan se patat, sa k mouri nan gran ravin nan. Misye fè pati baz gran ravin. Ou wè jan nèg yo pase. E fò m di nou byen ke gen anpil nèg ki te anndan an. nan komisarya a le 7 desanm 2021, nèg sa yo mouri sa pa fè bwi. Sa pa fè bwi. Fò m di nou byen ke pami nèg ki te antre nan komisarya pou al fè lòbèy sa anviwon deja gen 5 ki pèdi lavi yo. Gen 2 ki konfime. Lòt yo, petèt ke yo pa twò fè it. Men nèg sa yo menm, tout moun konnen nèg sa yo. E men kòman yo tonbe. Nan va konprann. Donk, nou toujou. gen achive. Paske yon jounaliste. est toujours là pour pour gen achiv, pour les capables de d'autres détails pour vous. venir avec de sons, de pour capables de corroborer tout ça. Les Restez avec nous, on va revenir tout à l'heure pour d'autres émissions. Merci la famille, comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partages.